Hinche plezi a e semèn sa a se hinche kanaval la ap fèt e nou nan kanaval scoop FM scoop TV e radio tele scoop facebook youtube tout platfòm tout rezo a nèt mobilize paske se nou kap bay evenman se sou li tout moun branche se la tout moun konekte pou yo konnen kòman kanaval la ap dewoule nan vil hinche eben nap kontinye avèk seri dèntèvyou nou yo e enfòme pou nou mande kòman sa ye kòman sa ap pase Avèk diferan fòmasyon mizikal ki deja pase yo, sa ki p ap pase aswè a, sa k ap prepare pou pase aswè a, ekip yè swa ki te nan pakou a. Avèk nou se Shabba, m p ap di plis non, m pral jis kite Shabba prezante li epi pou nou gade kòman ekip te ye, kòman sa te ye pou ekip premye jou gra kanaval nasyonal la nan vil Hinche. Shabba, s on plezi, Ouzoscoop. Se JG m ap salye w, m salye Yvens, e n ap salye kameramann nan, n ap salye tout E nap salye Fanfan e nap salye tout e staff e scoop lan JPPC zanmi pam zanmi pèsonèl mwen m salyew cheri epi nap di e la madam Wana bòn fèt enjoy your day tout mwa se fèt Wana moun pa nou e enjoy e epi nap di tout moun e ki sou Facebook e tout moun kap tande radyo an pòtoprens toupatou. E nap di yo jwaye kanaval. Bon bagay, enteresan, nap salye Wesba Quality View ki byen enstale nou la, ki byen loje nou la e nap byen pase, mèsi pou tretman an sa fè nou anpil plezi, nou nan vil Ench. M ka di se youn nan pi bèl otèl ki genyen nan Ench lan, se pa pou voye monte, gade jan moun yo ap gade nou nan an background nan la, background nou byen nice, se nan Wesba Quality View otèl nou ye, Se la n enjoy, m ka di w se enjoy m ap enjoy mwen. Anpil moun ap poze kesyon kouman Shabba fè sou cha, wi semèn nan kanaval poko fini pou m ap fimen chicha bagay sa yo. M tou di nou sa, chicha m m ap fimen nèg yo vin mare, vin de, de, gen yo, kòman se yon ti bagay la, lè yo vin torin yon kamyon, yo vin torin, nèg yo vin torin mwen la. So e. Nou parèt nou jwenn mesye a chita kage obò de la piscine epi nou met men sou li. Of course, e se konsa l ye. So ma tout enèji m sou mwen. So aswè a ekip ap sòti an dènye. So yèswa yo te mete nou. M pat konn m pat konn pakou an tou. Sa toujou rive m lè m kòmsi m pa lè m antre m pa al tcheke pakou an pou m al gade sa pap rive m ankò. M pa konn pakou an. Sa k pase? Kòman w abòde pakou an? Monte sou li mal sa k pase? Non m byen jere pakou a. Byen jere. Sa pwoblèm mwen. Ou ka wè lè map monte an, map monte a raj. Ou ka wè son siklòn kap vin. Shabba kap vini, Shabba kanaval la kap vini. Yeah, so, kounye a lèm rive sou nou, sou medya yo, pakou an tou dwat, Sha Maestro an confuse mwen. Sha Maestro a genlè pèdi pakou an, m pa konn kouman yo fè pèdi, èske pat gon lojistik kap rale yo ki konn pakou an? Pa gen sa ditou nan pakou. Paske mwen m te gen lojistik kap rale m. So, Ou wè anpil moun vre men ou paka jwenn reyaksyon ou bezwen an nan animasyon yo so kounya mwen m vin kanpe m di m pa nan kakofoni paske m pa renmen pou map jwe kanaval epi gon cha devan m nan kap fè bri kap kap nwi m so li nwi zòrèy moun yo tou so mwen menm m kanpe. Anplis ke se ou goumen an ki popilè tout moun ta konnen l tout moun yap chante. Of course kanaval map jwe an tout moun konnen l paske se kanaval la gentan gen 2 zan so se lè m kòmnse m gade m wè se Se Maestro m m pa menm m pat menm konn se Maestro m di cha sa e lèm rive nan vwa m di sa cha sa ap fè la ou pa nan pakou a pou sa wap vin wap fè bri konsa e moun la paske m renmen konsa m ye map lagel san filtè konsa tou so m oblije men sa aprè m wè e Maestro men Maestro e frè pam m tèlman gen respè pou Maestro so m gen kouraj pou m di Maestro m pa kwè lap pran sa mal. Non misye te ekrim misye ekrim li di ti ba ti baba so so so sorry pou pou. Pou sa k pase a e frè m ou konnen nou pa ka nan goumen afriken tou afriken rele m e afriken di m a cheri bon e frè m bon aswè a e sou ekip m ap ye m ap vin sou ekip bon te gen yon ti bagay ki pase e Nou te konprann sa emosyon m Pase anpil emosyon ap degaje ou rive nan moman kote pou tekove a epi. Bon e epi kounye a m oblije kanpe m pa t dwe kanpe deja so mwen m pa lè m lè m ap ou wè lè m sou cha kanaval Tout moun konn tanperaman m. S on gèrye m ye, m pa vle pèdi. Si yon nèg fè yon erè sou cha, yo konn tanperaman m. M ap gen yon jan m ap reyaji, men nèg yo tèlman abitye avè m, yo konnen m konsa, yo koule, yo oblije antre nan moul mwen an. Sa vle di paske yo konnen m pa vin pou m pèdi, paske anpil djaz ki la, tout djaz yo konn kanaval. Kreyòl la s on gwo djaz nan kanaval. E lè w gen yon kreyòl la k ap pase, ou gen yon ti djo nan animasyon ki pa jwe, so, e M pap kite nèg vin met dom atè nap fè mass de fi cho kap kontre so se sak fè sa but men aswè a m konn pakou a m an dènye so lòbèy. Sa w vle di n la a? Sa n ka atann de ou pita? Non yon lòt bagay kap vini so ou mèt ou mèt kwè m. Wap tire tout sa w te pèdi yèswa yo? Nou ka wè m pa pèdi anyen non m pa pèdi anyen paske mwen menm lè m vire fè koub la map desann nan Si yo banm antre nan pakou a ankò pwoblèm wi. Posib. Pase m ranmase tout moun poum vire nan pa, m ranse m wè lapolis pat yo di bon lè a rive nou kanpe bon konnen fò respekte lapolis se nou k pou bay egzanp lan dabò epi pou pèp lan swiv nou so m pap baw manti nou gon bon son nou gon bon son map salye map salye toto toto bit sou track sa m poko kòmsi toto poko janm ba nou son epi pou gen plenyen pou son toto yo. Solo mix tou toujou fè good job nan kanaval la paske tout nèg yo Jean Raymond tout nèg yo gen merit yo paske san nèg sa yo kanaval jan de kanaval nap fè yo kantite desibèl nou mete sou cha yo san nèg sa yo nou patap kapab malgre pnh yo pou kòb yo men nou te gen dwa gen kòb la nan men nou epi nou paka jwenn materyèl yo pou nou met sou cha so anpil respè pou nèg sa yo Toto beat Ben constant Sonomix lè nou di sonomix se jean remon so anpil respè pou nèg sa. Anplis ke yo konnenw, yo konnen fòma ou jwe, kijan ou kanpe lè w sou tèt yon cha, yo konn ki materyèl, ekipman pou yo ba ou. Bon bagay. Gon yon ti aspè m te vle souliyen avè w, m aprann ke nou te pran plizyè pàn nan demare. Dèlko a genlè te gon yon, Dèlko a genlè kanpe lontan, Dèlko tou nèf wi, li kanpe lontan epi nèg yo, ou konnen nèg yo pa travay. Depi aprè kanaval, depi lè pa gen aktivite, Pa gen festival pa gen event so lè dèlko a kanpe epi yon sèl dèlko nèg sa yo gen son konpani kap bay si nèg la bay 4 cha fòl bay 4 dèlko 4 jeneratris wè sa map diw lan so dèlko pa nou an genlè kanpe lontan epi nèg yo pa lave tank lan fò yo te lave tank lan epi chanje filtè an tou epi se lè sa chak inèdtan. Nap dounbande nap dedouble Delko bay men si w pa tap ban anyen tou moun yo pap rete non men kòm djaz la tap byen frape gen bagay moun yo chak tan Delko a etèn moun yo rete tann djaz yo pou nou avanse ansanm avè yo djaz la tap jere nap twouve yon jan pou nou jere tout bagay m kwè filtè a Preske rive la sot pòtoprens e son bagay rapid monte epi yo gentan lave tank dèlko a epi pou n fè sa n Bon bagay. Enteresan! Nou raple w, n ap raple w ke ou sou Scoop TV, Scoop FM, radyo grand puisans lan, radyo evenman yo. N ap fè evenman, se nou k ap fè koze pa bò isit nan Hinche, nou pran ti kontwòl la, nou pran kontwòl la, sa pa gen dout ladan l e ou ka wè l depi dimanch maten. Donk n ap kontinye, nou avèk Shabba, Shabibi, ekip ki nan pakou a, ekip ki pase yèswa e Kap prepare yo la pou yo fè dezyèm jou gra kanaval la se ooh lè m do sa ooh wèl evens ap tante nou brèf se konsa nou la shabba nou pral gade pati sa avèk ou ekip te gen kanaval 2022 a ki pare poukisa l pa sòti. Monchè m pap ba w manti pa bliye ekip gen advèsè Ekip gen ekip gen anpil advèsè konprann so ou wè towo yo rele Roberto a te gentan fè tweet li poul di oo Shabba gen chans bon m pa gen pwoblèm non m te di m te gentan bay Roberto repons sou sa lèl te dim gen chans la se sou bagay ki te rivem pou afè bagay familyal mwen men sa pou Roberto konnen nou sou menm bato sa te rive w deja Kòm pa pam nan potko rivem, sa vle di pam nan rivem kounya m gen ti kannòt pam map swiv ou epa anyen non sa vle di. Shabba reponn Roberto wi la, repran pou nou. Non Roberto te Roberto te sou kannòt la deja e menm bagay ki rive l lan te rive Roberto deja sa vle di Roberto te gentan gen kannòt pal m potko gen kannòt pam nan kounya m just gen kannòt pam nan map swiv Roberto sa vle di lè w panse w ta pral anvayi m tap anvayi w tou m tap ba w repons tou kounya mwen menm lè m tande kanaval nasyonal pap fèt Achiv yo la brèf ou mèt avanse wi so lè m tande kanaval nasyonal pap fèt. M foure kanaval mwen nan tiwa men m pap ba w manti m te konn sa m pap men pa t vòlè m ap fè. M gon kanaval move. Si kanaval nasyonal te fèt, m gon kanaval move nan men m. So, menm lè kòmsi ou konnen lè w gon bagay ki rive w nan polemik. Tout moun ap tann wi Roberto tap fè gòl mwen mtap fè gòl pam nan tou T-vice tap fè gòl wi sou mwen men mtap fè gòl pam nan tou paske nou te ka fè yon match nul paske mpata pral kitel pase poul fè gòl li epi mpa fè gòl pam nan paske yo konnen ayisyen renmen zen deja tout moun ap tann oh nou pap pale sou bagay Shabba madanm li an sesi sela bon. Ou konnen l pa tap neglije w. A bon wè nèg a fè twit li m gentan konnen mwen m konnen son nèg ki gen ki gen ki gen may li ye li ka monte bon nou konnen mesye se kama e sesi sela kèk lè bagay la te fèk pase Sa e nan tèt chat la lap pase men l konn sa lap fè dèyè vòlè l ye poukisa pou di o se kama m konnen l te rive m pap janm al nan dosye konsa e lè bagay la rive wap konnen si l pap pale lè l wè l fè sa epi w pa gade kijan l manje dan l lè l wè bagay kanap epi w pa pare kabann ou m te gentan pare kabann mwen pou ou. Ou te konnen li t ap vin la? M te fè l sa tou. Lè l rive m pale nan telefòn avè l, m di, a monchè, valè dòsye k gen pou pale epi e sa m pral pale. Epi lè m lage l, men sa te fè m mal, misye di, e pi gwo odasye Shabba ye. Paske w te gentan di l nou p ap pale de sa. Nou te gentan konkli. So nou konkli pou sa pa fèt. Epi l wè. Men anjatman vre, ou pa panse kanaval la k pa fèt la li bon pou misye? Alò l bon pou ou? Men ki zalbum mwen la. M pa konnen, m mande. Talè m mete w nan menm bato a ti avèk ti Abel Petro a ma. Ann ale, Shabba, kanaval la pa soti, ou pa regrèt sa, ou pa pè, ou santi, kòman w wè reyaksyon aprè 2 zan mereng e chire filè a sou pakou a, moun yo reyaji, moun yo stil konn mereng lan trè byen, reyaksyon yo pozitif yèswa menm jan? Pozitif, ou te sou ou te sou stann Scoop lan? Non, pa bliye se devan m nan tou bagay yo vin kase, m ap pale w de lè w demare a avèk. Non, depi lè m demare a zanmi m. Hello bae map fè ou ka wè kèk video nou lage sou sou IG an so e sou rezo sosyo yo ou sou kèk group WhatsApp ou wè baay yo so e m ka diw baay yo te trè pozitif e se sèl Delko a k tap pede mouri etèn nan ki te bay ti pwoblèm paske Bagay sa son stress ou pa ou pa janm ou konn gen yon gad m ka kontan yon dèlko yon dèlko mouri si m pa t ap regle anyen sou pakou a moun pa sou mwen epi m di banm tou pran daso a dèlko a etèn m ap tou di nou pa pwofite ou lage chay limen l ankò m a di m te gen pàn dèlko men lè m ap w ap byen pase ou gen moun mereng ou popilè m gen son epi dèlko ap ba w pwoblèm so pa bliye m pran bagay sa anpil lè m te nan djakout. M pran bagay sa anpil lè m te nan djakout lè kòmsi lè nou vin fon bèl kanaval epi kounya ou pa janm ka delivre kanaval lan si se pou yon pwoblèm dèlko son pwoblèm tèt kamyon tout konprann so. Chak ane kanaval nou toujou bon. Bon bagay. Vwala, toujou an dirèk sou Scoop TV navèk Shabibi nap pale de kanaval. Shaba an nou antre dirèkteman non nan dezyèm jouga a Kòman preparasyon ye la e pwoblèm e Dèlko a ou di m li prèske rezoud la a on bon 80 pousan e motivasyon yo bò kote Shabba pou aswè a? Bon pou aswè a m kwè se ekip ki an ki an dènye pozi e ki an dènye e nan pakou an so bon yo pa ka met nenpòt djaz an dènye nan on pakou kanaval paske si w pa gen anyen nan men w Pa bliye dezyèm jou tou ret demen. Non an pa pwob se pa on pwoblèm mwen menm si yo ban m mete m dènye ankò demen m pa gen pwoblèm menm non mwen menm paske m pral di w on pawòl yon pakou kanaval ki gen kreyòl lan Di Roodboy kap Di Roodboy gen Tony mix Tony mix Ram Boukman anpil gwo mòso nan kanaval la ki abitye fè lòbèy so epi yo mete w an dènye si w pat ka responsab chay sa yo pa tap mete w an dènye nenpòt djaz yo mete an dènye si l pa kòrèk si l pa gen si l pa gen anndan lap kouri di lap kouri rele zagalo rapid pou l di yo poukisa w mete m an dènye bagay sa w ap fè m mechanste paske tout moun pral la se sa ki etone moun lan gad kijan w kontan. Non mwen oh an dènye a m bezwen menm mwen bezwen mèt banm tou lè 2 jou an dènye. Bon bagay bon nou wèl motivasyon an la shabba rete super motive pou dezyèm jou gra kanaval la aswè a nou prezan nan vil Hinche radyo televizyon scoop radyo televizyon gwo evenman yo se sa nap fè se evenman n vin fè isit nou pa vin jwe nan Hinche nap kontinye shabba m rete 2 ti kesyon tou piti pou ou pèspektiv ekip aprè kanaval la se kisa l ye? Bon se onore kontra nou genyen yo. Oh an palan de sa, premye bal nou, gwo bal nou aprè kanaval la, sa T-vice vre? What? Sak pral gen la? 4 mas, sa vle di se Roberto zanmi m, Touse kanson. Bagay la tap bèl wi, n tap fin fè kanaval epi n tou rantre nal goumen ankò. Li mawon, li mawon, li mawon, li pa vle pran 2 kal len dèyè lòt. Li mawon. So banm sou wòl. Nap fin jwe la, nap desann cha a. Le 2, n ap antre Pòtoprens menm jou an. Le 3, n ap pati. N ap fè yon dènye repetisyon paske se pa nenpòt djaz ou pral jwe an. Epi bal la anonse koulè tou so anpil moun fokis pou bal lan. E se pa yon bal kòmsi m pral jwe a New Look. Se pa a New Look m pral jwe. E se pa a Klass m pral jwe. Se lè m ap jwe a. Gen anpil responsablite nan bal sa a. Of course, se lè m ap jwe ak Klass m nan Cheridoudou, Richie Cheridoudou, Pipo cheri doudou nan mikro. Ou men lye ganbox kòn nan tèt so prepare w Renaldo piga m aprè bal m tande Renaldo ap di Al bat tanbou al si al dat so pare nou Roberto ranje kò w so pa gen jwèt ladan l pase mwen Roberto ap di oh on djaz ki si ki la lontan ki bagay non pa gen bagay konsa kounya Roberto. Pa gen sa. Se vin a pwodui, vin a konpa. Pa gen bagay e Dayè menm lè m gen yon pakèt ti jèn e ki poko fè eksperyans, nèg yo gentan gen dezan nan djaz la, m gentan fè nèg yo trè gèrye. So, lè w pran sa w pral vin monte sou, sou, sou, ou pral vin pran piyay epi ou pral vin pran kawo. So, pa bliye menm nèg la k la, menm tanperaman gèrye an ki la. So, e nou pral fè yon bèl bal e m ap jwe 5 e 5 e. Nap e Orlando e nap jwe nap jwe chak festival sa yo nou gen bal nou gen after party e nou gen nou pa gen kick off party non nou gen after party epi festival lan e apre sa gen randevou yo se nou gen Canada m kwè Canada se 7 mai e m sipoze jwe avèk Vibe e Blondedy Ferdinand e nou gen Paris. 30 avril kè evens kontan. Scoop scoop kè gogo kontan. So 30 avril djaz la ap jwe pari paske nou te sipoze al pari depi mwad mas lan nou te gentan bouk nou gentan bouk chak weekend yo ti moli pa moli nou te gentan bouk chak weekend yo yo oblije voye pari an pou 30 avril E, epi n ap di tout moun, n ap di tout moun, e moun Ench k ap gade nou la, e pou yo, yo gon randevou, m kwè se 6 mas, wè 6 mas, gen nan, nan Lemangye, yo gen Gabèl, Vag Lavi, e avèk Pyè Jan. So, al bay ti mesye Gabèl yo love pou mwen. Nèg yo fèk sòti albòm yo, s on, s on Willy Sport Delap ye. E vin bay nèg yo love yo. Patrik Fab Cheri, baz pa m, moun pa m, e Katalòg, Anpil love red so sa se pou moun ench apre sa pou ekip lan nou menm so nou bouk tout mwa yo nou gen anpil bal ayiti tou pou mwa davril lan nou gen okap nou gen akayè nou gen senmak nou gen nou gen anpil bagay kap Ou santi djaz la fè pwogrè nou pran pwa nan pèfòmans live yo? Wè nou fè pwogrè si ou vin gade ekip ekip kap jwe kounya wap wè son lòt djaz tanzantan playing djaz lan chanje. On ti Dènyè kesyon an, e pa yon ti kesyon non se dènyè kesyon an, e m ap jous poze w li epi m ap kite w fè le pwen pou nou tou fini. Sa k pase avèk Daso? Mwen gentan konnen kesyon sa nan pral poze. Ou pa egare wi. N ap di tout moun Daso e mèt djaz li ye. So, e lè yon moun kite yon djaz, w ap wè lèt sòti. Sou bò djaz lan oubyen sou bò e mizisyen an. Ap gon mezantant kanmenm ki fèl kite e poul sòti lèt li. Sim pa sòti li menm lap sòti lèt li kanmenm. Drasso pa kite ekip. Drasso pa la pandan kanaval lan. Misye fèk prete sèman pou pou. Kesyon citizenship. Bagay sa yo. Misye pat ko fè paspòl. Misye prete sèman 24 fevriye. So misye pa gentan fè paspò a li pa antre se ti junior k jwe bass batè djaz la so yon avantaj ekip gen basis nou pa la nou pa Kiyès ki jwe batri lè sa? Nou pa jwa batri nou pa jwe live sou cha Ah ok sou cha ok ok wi m panse nan prese ok. E ti junior ki jwe ki jwe bass sou cha se e e e e drasso tap fè tout mwayen poul vini li pat ka vini so aprè sa drasso al jwe tout e tout mwad mas lan. Sa Letazini yo lap la. E se an avril misye ap mete yon lòt moun nan plas li paske misye gen yon pwoblèm familyal lap jere. E bon ou oblije respekte chwa nèg lan lèl gen yon pwoblèm bay familyal pa gen jwèt. Meyè fason poun sipòtel tou. Of course. So pou moun kap pale anpil yo Menm lè nèg yo pa konn yon bagay, yo konn nimewo m, yo konn nimewo manadjè an. Olye yo rele pou ta di, sa k pase? Jamè. Yo menm ankò k ap fè l Yo mache. fè bòz, men dèyè vye zo ye. M di nou sa mesye, vye zo e pen ak kafe yo bay. W ap achte ti maymoulen, ti diri, ou p ap ka achte yon bèl machin menm jan avè m. Wap ka gon bèl kay menm jan avèm si w pa travay si w rete nan fè fè bri fè buzz pou jwenn views pou jwenn views wap achte ti pen a kafe avèl ok so sa se mesaj pou nou e nèg kap pede bat kò yo e bay manti nèg la mèt ap travay avèw li mèt zanmi w li mèt benefisye de kòb djaz lan kòmsi gen de moun ou konn ap di kèt m ba m peye yon kòb pou pwomosyon Li mèt ap benefisye l. Lè konsa bon m twouve ou panse se lespri w genyen okontrè se tèt ou kraze. Pase si djaz lan pa mache. Steve Kerr, si djaz lan pa mache ki jan w pral fè plis kòb? Steve ou mèt ou mèt chita wi Steve. Hein oh ou ou al jere la ou gen randevou? Wè so si si djaz lan pa mache ki jan m pral fè jwenn kòb pou m toujou ba ou pou pwomosyon? Si kòmsi w ap kraze djaz lan Wap desann fòs djaz lan avèk fo zenfòmasyon, bay manti sou djaz lan. Kijan nou pral, djaz pral jwenn kòb poul poul ba ou pou fè pwomosyon? Menm lè w pa viv de pwomosyon men hey, lè w lè w jwenn yon pwomosyon nan mond djaz li ba w kòb e gon lòt bill li peye, kòb pa gou makòb. Lap jwenn yon travay poul fè kanmenm. Tifozi ti solda entènèt yo n tande nou konprann Shabba pale avè nou wi Shabibi mèsi anpil bro se te yon plezi e nou te vrèman kontan fè ti pale avè w nap swete ekip bòn chans siksè pandan 3 jou gra kanaval Hinche lan se la scoop ye se la nou ye radyo tele scoop sou facebook la se la pou gade kanaval la se sèl medya k gen la ki disponib Kap fè w viv anbyans kanaval la, Radyo Teleskop sou Facebook la, moun Ayiti, nou konnen leja, 107.7 epi chèn 16, Cadet Jean Junior, mèsi ankò yn fwa Shabibi Evens Desir ki akonpaye nou la tou, Fanfan kameramann nou ki ap reyalize show sa avèk nou. Ou gon dènye mesaj? Nap kite w ale wi. Anben, e mwen k mennen tèt mwen isit la? Sponsor yo? Map salye sponsor m yo. Pale avè yo. E la wi, yo di an, sponsor sa yo peye chak mwa. Sponsor m pral site la yo, yo peye chak mwa, kontra anyèl. Pou moun kap pale tenten, oh men kot Shabba jwenn kòb poul fè si, men kot Shabba jwenn sa, men men men kòb ki. Nou pa gen tan pou sa a monchè, ann avanse. Nou pa gen tan pou pou payas sa yo. Moun ki gen foli. Salye sponsor yo, salye ann pale bagay serye kounye a, pale salye sponsor serye. Nou pa gen tan pou moun ki gen foli menm jan avè m, ou pap janm menm jan avè m, payas wap rete. Ann ale. M voye dlo si sa fè w mal fè kò w fè ès. Ou gentan konprann. Tout moun gentan wè a ki payas m ap pale. E ki fè sa m gentan pale. Ann ale. E m ap salye Bongou. Salye yo konsa tou. Pa gen salòp. M ap salye Bongou. Bongou, pwodui Bongou, Panas, Moto TVS. E n ap salye Cam Transfer. Nanpwen nanpwen nanpwen bagay peye byen konsa on time chèk yo pral. M pa okouran m poko okouran. Konnen pase fòm mete w ladanl kanmenm e mwen ap salye Cam transfer nap salye Atomic energy drink Atomic energy drink son son enèji yo fè anndan se joune so lè w tande w kòmsi ou santi w faya ou bez ou fatige wap kondwi machin ou pa vle Evens la ou wè Evens la? Evens m wèl wi m wèl so se. Atomic energy drink li ye so nap salye sik flèch kann nap salye tayè zone topson elektronik jòkè elektronik so san moun sa yo m pap baw manti e se jiji e nou patap janm ose liz ti pri Nou pa tap janm sa n ye an, ekip pa tap janm sa l ye an. Bon Gou se youn nan sponsò ki sipòte ekip anpil. Depi m nan mikwo m pa ka pa di Bon Gou. Epi n ap salye wonm lan, wonm Bakara. Mwen m pa bwè lòt wonm. M tande moun, m pa bwè non! Bakara vin fè m bwè tafya. M pap ba w manti. Kòmilfo! Kòmilfo! Moun sa yo moun pa m, m pa ka pa ba yo lòv la. Mèsi anpil wi Shabba. M pap di anyen non. Oh! Gary, GPPC, Moun pam e Gary kilè wap monte demen wap monte fow lap tann ou wi epa voye junior e voye se jiji avek evens voye fanfan la epi ou pa bay pwent tèt ou non map tann ou demen papa epi e lakay ou tou plato santral e lakay ou map tann ou demen